Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Vwa a poko fin bon ditou paske grip la kontinye ap bay pwoblèm. Jodi a se 12 me, vandredi 12 me 2023 deja trè bon wikèn an notre konpagnie se parti. Nap kòmanse avèk dosye ki konsène Bwa Kale. Bwa kale o nivo de tomazo. Nan zòn tomazo fò n di ke bandi yo al eseye fè yon pote boure sou sèten polisye nan komisarya ki lòt bò a. Genyen bakòp ki vini. Popilasyon an li menm tou li rete vijilan e li di li pap kite lapolis pèdi batay konsa. E sa w tande a la a, ebyen pandan nèg yo fè pote boure yon kote, Ebyen bandi yo kite la. Bandi yo jwe pye yo. Yo kite kèk ti aktivite. Ann tande kòman sa te ye. ap fè li menm. Eee tande byen m di lapolis se pa les policiers paske lè n di lapolis lè w di polisye genyen de trè grand diferans kounye a fò m di nou ke eee gen anpil enfòmasyon nan lari a la e nou menm tou k ap tande nouvèl fòk nou fè ansòt ke Nou pa pran nan entoksikasyon. Premye bagay m pral di nou la, fò m di nou ke enfòmasyon sa a li tonbe depi yèswa ki di Baz Izo 5 segond kontinye pran baf. Bandi pou lavi absan. Tande byen wi, son non se Bandi pou lavi. Izo Bjòj alyas Bandi pou lavi ki se gwo manm 5 segond. Misye se youn nan bra dwat gang Manno ebyen misye al fè erè, li mal pase nan Nip ebyen li tonbe anba bal ekip komisè Muscadin an nan yon lokalite ki rele Sen Michèl nan komin Miragwàn. Donk se konsa sitwayen sa li menm li pèdi lavi l. Tande kòman yon nèg rele bandi pou lavi. Donk w ap poze tèt ou kesyon lè w fin tande yon non konsa èske sitwayen sa Li tap janm pa bandi? Eske gen yon lè kap rive li pap bandi ankò? Enben antouka fòn di ke komisè jiridiksyon Miragwàn nan Jean Ernesthin Muscadin li mete fen ak lavi mesye sa ki rele Bandi pou lavi nan kad yon operasyon ki fèt nan dat 11 me 2023 a. Endividi sila ki se yon prezime manm Gang 5 segond nan vilaj de Dye ebyen pèdi lavi li nan zòn ki rele Sen Michèl nan Miragwàn adye. Bandi pou lavi, bandi pou lavi ebyen lanmò pou lavi brother. A 47 an li fè pati 2 gang ame. Lapolis nasyonal anonse li pwosede ak arestasyon Theodule Joseph jedi 11 me 2023 nan lokalite Savann Ronde. seksyon kominal Bayonè nan Gonayiv. Sitwayen sa ki gen 47 lane prezante kòm yon moun ki fè pati alafwa gang Gran Grif nan Savyen epi tou Kokorat San Ras nan Lakwa Peris nan komin Lestè. Aprè arestasyon li, li plase an gadavi annatandan swit jidisyè sou dosye li a. En date du 11 mai 2023, il était 10 heures 59 lè enfòmasyon sa a tonbe ki di tou senpleman ke gen yon Terios, yon machin Terios ki pase sou wout Dèlma a, li vide bal, sa w tande a la a, gen moun ki tonbe. Ann tande voice sa a. Mezanmi mezanmi delma cho la delma cho gon terios ki pase la e simen bal sou moun plizyè moun pran bal moun mouri nan yon kamyonèt fè aksidan devan songebank delma a. Kant lan la. Moun kouche ata pou mouri pran bal nan tèt. Delma cho la nèt delma limen la. On machin ki pase monterios blan ki pase fann moun a bal. Tire sou tout moun nèt atè a la. Moun pran bal bon lakita sou gwoup la nou menm ki gen moun nan lari kontakte yo pou nou wè ok. Par la suite ou pral tande enfòmasyon kap sikile kòmkwa ebyen mesye vilaj de Dye yo ta dèyè atak sila kòmkwa ebyen Yo bezwen pou yo kapab libere yo anba a, eben se sak fè yo komanse ap fè reprezay anpe partou dan la rejyon metropolitèn de Port-au-Prince. Enfo a mètre o kondisyonèl paske se pa yon enfòmasyon kòm si nou di ki otantik. Donk, n ap chache genyen konfimasyon sou dosye sila a paske chak enfòmasyon nou bay nou menm nou vle asire nou ke ebyen se enfòmasyon ki vrè. Konprene byen. Batay la pa fasil ditou anba a la nan Bisantnè a paske yè aprè midi nou te gen enfòmasyon gen anpil inite ki deplwaye la pou kapab al mete anpil kout bal ansanm avèk nèg Vilaj de Dye yo paske lobjektif de lapolis se rive kwense mesye sa yo epi pou kapab mete pye yo atè pou antre nan vilaj la. Men ekoute le trik il est aussi compliqué de la part des chefs de gang. Sa vle di nèg yo rive nan moman la yo prèske pa vle tire ansanm avèk lapolis. Paske pa bliye la gon snaypè, alò se non li menm, ki li menm tanzantan la lap anmède nèg yo la epi veye nèg yo depi nèg yo parèt pwent tèt li la li menm li bal. Ebyen fòn di ke trik bandi yo se rete nan silans epi an atandan pou kite lapolis mete pye l atè pou kapab antre nan vilaj la. Ekoute mwen pa konnen kisa lapolis pral fè. Kòman lap fè antre paske m pat pran fòmasyon pou nou men m sèlman konnen ke le trik se kite lapolis mete pye l atè epi pou lap antre nan vilaj la se lè sa nèg yo menm yo pral pase a laksyon eske nou konprann sa map di nou an dan le kadre dè zoperasyon polisyè anklannche a travè tou le teritwa nasyonal an vi de demantle tou lè fwaye de gang lapolis nasyonal dayiti entansifi sè zoperasyon sible kontre lè gang ame operan a vilaj de dye. la coordination de presse et des relations publiques à travers son unité de production audiovisuelle présente au public quelques séquences des interventions des forces de l'ordre en pleine opération. Seksyon près, la polis la frape wi la. Ba wi, e se yon veritable kanpany, paske sa pral pèmèt, popilasyon lè l ap gade jan de imaj sa yo, ebyen pou l gen konfyans nan la polis. nan batay kap fèt la la paske tou sa popilasyon an bezwen se e ke la polis li rive yon jou kom si demantle gang nan vilaj de Dye. La polis rive yon lè kom si debleye matisan. La polis li menm li rive yon lè kom si li gen posibilite pou li kapab antre nan gran ravin. E apre la polis gen posibilite pou kapab monte nan belè pasifye zon sa yo. Paske se zòn sa yo ki bezwen pasifye pou kouwè li la eske se yon batay kap fasil pou genyen men nou menm nou la nap priye pou ke ebyen polisye yo kapab pran le desu nan kad batay sila paske se pa tro fasil gen anpil manch atè a gen anpil gwo manch men eske la polis pap gen batay la paske map gade pou mwen yon piti la li menm ki nan yon videyo mwen kwè se nan nèg ki libway yo anlè a la nan gran ravin Misye gon manchon ak 47 kote lap fè lwanj pou li Ann tande kòman misye ap pale non. Tande nap radote nap pale kaka. Wi m sou group la wi m sou group la m sou group la menm solda kilibway mwen ye wi m sou group la e mwen k san fontyè a epi ti a wè men yon ti bout nan mwen e mwen men piti a tande men piti a wè la men mwen tande. Nou mèt etire m map antre sou nenpòt fanm etire m nan gwoup la map antre sou nenpòt fanm m de anba la m rive tout nan senkyèm nan la m rive tout premye avni m soti nou kouri dèyè ti cha chawony yo a yap pale m la m tande moun gade kò nou la e mwen ki rele san fontyè a tande. Piti sa men li, kadaj dantò a. E mwen k t ap fè cha vole anlè fò mèkredi a, tande lè m t ap di l vini pou m te eklate l la. Li pa t fini an men mwen tande. Nou sonje m di nou kòmsi depi videyo a gen zam ladann se zam ilegal m p ap pase l paske se pou kapab evite paske youtube genyen de nouvèl lwa konsènan zam. Se sak fè m toujou ap pale avèk Jonas epi medya pam paske se 2 zanmi sa yo ki renmen poste video ki gen zam anpil ebyen mesye fòn ta fon kanpe wi paske nenpòt lè YouTube kapab pase a laksyon kont nou. E ti jèn sa li menm kap bat kò l bagay sa yo jou ki poko rive paske m wè gon foto oubyen yon video ki antre an sikilasyon. ki ta di ke ebyen yo manyen misye. M poko kwè, men depi w ap fè djòlè patnè, y ap pran w kanmenm. Pa gen nèg yo pap pran, nou mèt poze may nou, y ap pran nou kanmenm. Antouka nan dènye moman sa yo fò n di ke lapolis voye anpil bal sou Vilaj de Dye. Anpil bal, anpil bal ap tonbe anba a tankou grenn lapli. Men èske se yon fason pou fè pè?